Aben se lè solda bèl boss yo tap boule e doke nan yatch la medam e mesye ebyen video sa yo ki te viral sou rezo sosyo yo ebyen nou tap fè w tande ti kout odyo sa kote bèl boss tap rele kote e solda bèl boss yo tap rele mennen yo lopital ebyen nou pote yon odyo pou ou answit kote Enben, yonn nan chèf gang Bèl Bòs yo te live kote misye t ap pale de komisè Muscadin l tande k ap fè e defè, k ap raze bandi nan Miragwàn. Anben, misye fè konnen komisè a pa ka vin Pòtoprens, enben depi Matisan l ta pral jwenn ak komisè a, kidonk Muscadin sèlman ka rete doke nan Nip lan. Men kanta pou Pòtoprens lan, Muscadin pa ka mete pye l, selon E solda chef gang bel boss nan 5 segond vilay de Dieu. Ebyen nan odyo sa a misye fè anpil gwo deklarasyon. Sa w pa ta pi panse ebyen se yo misye ap di nan odyo sa a men anpil moun ap poze tèt yo kesyon nan live sa a ebyen e kisa ki fè solda sa yo konfyan konsa kisa k fè nèg yo santi yo alèz konsa pou y ap pale de yon otorite Ki son komisè gouvènman k ap raze bandi, k ap mete nèg yo enben nan ti soulye yo, epi pou yon sòlda di, komisè a pa ka vin Pòtoprens, men èske se vre ou pa? Se kesyon sa anpil moun ap poze. Enben, medam e mesye, nou pral fè w tande sòlda sa a ki li menm t ap pale tousuit apre enben sòlda Bèl Bòs yo te fin griye nan Yatch la, Nan la Kuto kote nèg yo tal vòlè yatch la benson tande a la bagay la mal pase yatch la eksploze ak nèg yo enben se te rèl kay makorèl enben se odyo sòs ou tap tande la kote nèg yo tap rele bèl bòs mennen yo lopital donk se sa answit lòt enfòmasyon nou pote pou nou nan videyo sa nou sonje gen yon enben yon polisye ki menm tal pran fòmasyon e donk meksik enben tounen misye tounen misye te pèdi lavi li anba men polisye parèy li Enben nou pote e doki antèman sa a pou ou, fineray la, enben kote nou pral envite w swiv avèk nou, ou pral sezi wè aksyon ki te pase nan okazyon sa a ki choke anpil moun k ap di bon ki kote bagay sa yo ap rive. Antouka, nou pral envite w gade ak 2 zye w a kite kòmantè w anba videyo a pou di nou ki kote w ap swiv kanal la, èske tou ou deja abòne e kite yon like ak yon kòmantè anba videyo sa a guys, n ap tounen. Kan vre monchè. Bon Miskadin pa janm vin Pòtoprens. Muscadin pa gen kran vre monchè. Bon Muscadin pa janm vin Pòtoprens. Depi Kafou, depi kòmsi Fontamara nou ta pral resevwa Muscadin pou nou ta di ooh Muscadin, Muscadin, Muscadin byenvni fò ou m byen kontan paske w vin Pòtoprens lan. Konsa nou ta pral resevwa l. A Ochan, Ochan, Ochan nou ta ap salye misye avèk yon Ochan. M gen anpil respè se a koz de atis mafya mond lan ou konprann chèf pa konn ekri dejan nenpòt jan sa ye chèf ou wè chèf se chèf ou konprann sam diw la chèf pa konn ekri dejan tonton humm m sanble m fyè de tèt mwen paske m se bandi ooh bon m ladann pou m pa fyè de tèt mwen sa wap di la sa wap di la ou konprann. Humm. Ok! Humm. Kòman pou m pa viv? Bon mwen m pa fyè de tèt mwen. Mwen fonksyone avèk yon gran atis konsa, le mond antye ta renmen rekonèt. Le mond antye ta renmen rekonèt. Ou wè atis wi. Atis mafya mond lan. Kounye a atis la vin fon bagay. Lè atis sa ap jwe mwen atis sa pa met kagoul ankò konprann men atis sa fè menm jan tou wi m paka met m pa nan met kagoul m gen dwa fè ti live sa m met kagoul bon ok yon moun ki te vin nan pwogram nan ou tap wè m yèswa m kanpe sou stang nan m pat gen kagoul. M pa t gen kagoul, ou konprann, pandan mach long mwen nan men m. M pa kenbe l yon jan kòmsi pou moun pral fistre bagay non. Ou konprann, m pa met kagoul. M pa ka fè bagay m nan, atis la pa met kagoul, m pral nan met kagoul monchè. Ou konprann? M pa nan met kagoul. Ou konprann? E deja deja deja deja deja Atis la ap jwe san kagoul Atis la ap jwe san kagoul mwen mpaka mpaka nan mpaka nan met kagoul monchè bon atis mwen ap jwe san kagoul Koze monchè Humm. Nou konprann mwen? A vle di la pou m imajine w pou wè pou atis la mete m nan valè pandan si gen yon moun ki bezwen yon rezèv pou m pa ka ba li l menm pou blag monchè fò m ba li l fò m ba li l ou konprann mwen paske atis la renmen sa nan nou menm lè sòlda l kòmsi lè yon moun vin kote l kòmsi lè moun nan adrese l pou l kòmsi pou n pa nan sere fè se sèl si k se goud ki konsa depi n gen kòb nou pa nan sere moun fè tout moun kado depi moun nan bezwen jis ba li. Èske w wè sa m di w la? Nou konprann? Jis ba moun nan. Fè moun nan plezi. Fè moun nan plezi. Ayy, peyi a se yon peyi ki di l ye. Si atis sa a kòmsi li fè m kado, fò m ka fè moun ki pa genyen an kado tou wi menn. Paske. Kado tou wi menn. Paske. Moun sa di konsa, pou pou moun nan di konsa poukisa dife pa pran sou yo ankò li di yo poukisa fife pa pran sou yo ankò konprann bi ekri bagay la menm si m gentan konprann men bi ekril bèl bòs map mouri deja bay nou pa fistrak pou sa ay slogan moman mennen m lopital èske w panse n ka fistrak jamè ja ja jamè. Moun nan ap di m retire kagoul. Bon, pou ki sa m retire l? Si m te bezwen, si m te yon chimè, m ta, m ta, m ta retire l. Èske w wè m se chimè? M pa nèg aza, m pa e, m pa konstitye tèt mwen, m ap bay tèt mwen sekirite. An? Ou konprann? Nou pa ka fistre pou moun k ap joure. Nou pa ka fistre. An? Konprann? Pou moun kap di m pa al lekòl yo. Gade, pou moun kap di m pa al lekòl yo, m ap di nou yon pawòl. Eee. Premye ane a nevyèm, Kafou, ane 87. M fè de twazyèm a la filo, tande, nan yon lise ki nan santre vil la, tande. Nan yon lise a, yon wan. M se yon liseyen, yon wan. Moun ka vin pale tenten yo. Yon. Mezanmi Lè yon moun di otanson nan gyèt manman l eske m pral oblije fache non monchè pa gen manman ki pa gen langyèt mari Marie Paul Anilis m salye w m salye w anvan M salye w Marie Paul. M salye w. Pa gen moun ki pa gen manman ki pa gen langèt. Si manman an pa t gen langèt li pa t ap janm ka fè yon timoun. Konprann? Li pa p janm ka fè pitit. Poukisa m pral fistre si yon moun di m langèt manman m? Moun nan ki di m langèt manman m nan, èske langèt manman m ap dekole kote l ye a? Jamè monchè. Kèt. M pa ka, m pa ka kite zam mwen twò lwen m non. Ban m pran zam mwen, mwen t bò kote m. Eskize m, m bay zam nan. Ayo, konnen zam mwen la. Zam mwen la. Ret la. Ret la cheri. Ret la madan maryem. M telman m telman love ou. Ou pa konn pase kisa. Ret la. Ae ou se madanm mwen. Hein. Ou se madanm mwen. Ou chaje ou tou long nan mouda w, m tou foul. Ohh mete pye w atè on wonn ayy m santi la dyab la gentan dyab la fò dyab la fò kilè lapolis ap vin fon operasyon la bay pou m gade m wè tout moun kap di fòk yo netwaye vilaj fòk polis vin kraze vilaj jan m bezwen shit anmwey depi kilè m fon ti kout bal depi 12 mas. Lè fini lè ou vini maga tige bal pou met nan bout manch wi anmweyy wi nache achte mwen tou eske n bezwen achte bwè mwen. Hein six segond lan jeneral pa ka gen nèg six segond ki pou sal ay depi yon nèg six segond sal atis mafya peyi ap deja konprann paske atis sa fre pa ka vle konprann soti matisan de de de al lajwa ti sous kat pase anndan vilaj de dye tonbe minotri plip plip pa ka gen nèg six segond ki ka sal menm pou blag. Menm pou blag Menm pou blag Aye nou fri Ooh Nèg la ap di m santi fò Mesye Ayayayy Plip plip plip plip plip eeh. Lè wap manje ou pa met kagoul non monchè Tande Pou moun kap di otkan son paka sòti Izo atis mafya mond lan paka sòti Zebe kenyo soso paka sòti Sa e blag monchè Ok map tou pran egzanp lan sou tèt mwen la Gad otkan son byen Gad ou tan son byen. Ou tan son ti moun izo e. Ti moun atis mafya mond lan gad ou tan son byen. Ou moun ou di ou tan son pa ka soti. Eske lè map fè la ri, map sot nan la ri a la, map rete a kagoul la nan tèt mwen. Jamè. M gwo kagoul nan tèt mwen se de tou jem sèlman ou wè. Eske ou konprann? E de tou jem nou wè. Nou pa konn figim bay nou pa konnen sim gen bab a sim pa gen bab bay sesi sela nou pa konnen an dayè mwen m son m son bo ti gason e pa dyòlè map fè ou konprann m son bo ti gason e tout moun toujou ap felisitem shit ou konprann ou konprann e Moun k abòne avèm yo mèsi epi pase pase al gad video m yo like yo ekri nan ekri ekri e kòmante kòmante kòmante byen rapid gade yon tonsyon mesye ki pa vin pou lapè humm. Gade yon otan sot pral vin pou lapè. Mesye Jita, izo fèm chita tankou gran bòs. Izo fèm bòs vre mesye. Izo fèm bòs vre. Izo fèm bòs vre mesye. Atis mafya mond lan izo. Atis mafya mond lan li fèm bòs vre. Atis mafya mond lan fèm bòs vre. Ou konn sam plis renmen nan atis la? Shit lavi a twò bèl man lavi a bèl wan gidon ap soti deyò a la mdi shit mwen anvi pran pousyè non mpase menm pran machin mwen wan kot kle machin nan la wan kle machin nan la apre. E chef mwen pa ka nan kamyonet menm e chef mwen pa ka an pa ka an an nan kamyonet monche e chef mwen ye bon m pa moute moto trafik m anmou wa tande sa m di w moto kòs moto kòs Sou moto kòs. Kèt machin mwen la fòm tal bal yon kawash wi pase bon wan. Anmwee. Domaj avèk ebyen polisye Stanley ebyen ki te tonbe ansi si sòlda FADH ki te tonbe anba bal lapolis nan Petyonvil la ki pa t jwenn yon dènye omaj avèk sòlda FADH sa. Plizyè sòlda FADH ki vin asiste antèman sa e ki yo menm deja pral deplase ansanm avèk moun ki te vin asiste avèk fineray sa. Gen polisye, sòlda lame yo ki kanpe sou sèkèy lan ki kouvri avèk drapo Ayiti ki ap deplase ansanm avè l la.